Avan lajan Petrocaribe a te pèmèt konstwi lise nan Savanèt, Tomond ak Ench, se nan lekòl nasyonal la yo te konn fèt lèzaprèmidi. Dezyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kout kò Petrocaribe a te depanse te sitou montre rekonesans kominote yo pou konstriksyon ki fèt yo, menm si teren baskèt yo gen dlo lè lapli tonbe, twati yo gen twou, pa gen ase materyèl, elatriye. Odit kolektif sou lise yo kontinye travay nou te fè nan odit kolektif Ilavach la. Pandan 11 jou, ekip teren odit kolektif Anva te deplase ale Answouj, Balenbe, Kapotiy, Karakòl, Tyakakavahal, Chantal, Ench, Mirebalais, Mòtòganize, Pilat, Pò Mògo, Ranki, Ròchabato, Sodo, Savanèt ak Tomond nan lide pou konprann enpak reyèl li sekite finanse ak lajan Petrocaribe a te genyen sou moun nan kominote yo. Dezyèm jou a nou te fè 2 lise, Lise Tomond ak Lise Ench. Nou deplase kite Savanèt a 7 è nan maten. Pandan nou sou wout la, malgre nou te repare l lavèy, monflè a detache nèt. Nou blije mete l sou do machin lan. Nou rive nan lise Tomond lan a dizè edmi. Nou gen chans kontre ak direktè lise a, Leonel Exumé, ki eksplike n l ap bezwen otorizasyon direktè depatmantal edikasyon sant lan, Muller Julcin, avan li pale avèk nou. Apre yon ti tan pale nan telefòn ki dire di minit konsa, direktè depatmantal sant lan te ensiste pou n pase wè l toutswit nou fin pale ak direktè Exumé pou l ban n otorizasyon pou lise Enchlon tou. Daprè direktè l, Leonel Exumé, ki pa t vle nou filme l men ki te aksepte nou anrejistre l, Lise To Mond lan te egziste depi nan lane 1995, 1996, men li t ap fonksyone san lokal. Lise To Mond li pran nesans nan lane 95, 96, e nan epòk sa a, yo te ba nou pèsonèl administratif lan, Ministè Edikasyon Nasyonal te ba nou pèsonèl administratif lan, E donk men nou te ebèje nan lokal lekòl nasyonal la, tou pre komisarya dan lapremidi. Donk e apre kèlke zane, donk lè sa a, donk pou rive e 2000 sou e gouvènman gouvènman e la e Martelly Lamothe, donk an 2000 2011, 2012, 2013 yo, donk kounye a te vin gen lise flanban nèf sa a ki vin ki vin konstwi epi mwen menm kòm direktè donk mwen te wè nesesite pou n te pou n te kite lokal espas sa pou n te kapab vini bò isi an konjontman avèk direksyon depatmantal e ministè la donk nou vin isi an. Bon pwoblèm yo gen pwoblèm ki lye gen pwoblèm ki komen men jeneralman pou lise tou mond vrèman sal enfòmatik nou li Nou kòmanse ap prepare l, men kòm m t ap di w, donk nou gen pwoblèm kouran edh la ki a kèlke bon kèk kèlke mèt la, donk nou poko gen kouran edh la, se sistèm invètè ke nou itilize men pafwa l tonbe, men m panse ke donk n ap travay avèk avèk demand ke n ap fè oprè de ministè la ki toujou akonpaye nou, m pan m panse ke donk soupe sa kapab mache, men pou kesyon kafeterya jeneralman lise yo pa lise pa bon yo pa gen kantin nan lise yo. Men se se kafeterya timoun lan vrèman gen yon patikilye ki vini, li vann epi timoun yo achte. Men e pa gen pa gen kantin nan nan lise yo. Donk men an an anplis de sela donk fò m di n ke e jan n kapab konstate l e se e vrèman nou Anplis de ministè la ki akonpaye nou men nou konn fè dot demach tou pou nou kapab kenbe lise a. Wi paske mwen menm lè batiman an t ap konstwi donk m pot ko gen dwa de rega, de sipèvizyon paske fim lan pot ko remèt li a ministè la. Men m te toujou fè yon pase kòm yon moun m te toujou konnen se m ap vin la. Men m wè te gen enplikasyon kominote a, chantye yo te gen anpil moun k ap travay donk sa vle di donk moun yo te patisipe. Pou konstriksyon lise a, direktè Exumé bay yon nòt 70 pou san. Men, li ta renmen gen bis pou fasilite deplasman elèv yo. Jan nou te di l nan premye jou a, Lise Tomond lan se youn nan twa lise konpani Secosa t ap konstwi nan depatman Sant peyi a. Konpani sa a te siyen yon kontra 148 milyon 457 mil 665 goud ak Leta, men se te 148 milyon 457 mil 611 goud 60 ki te dekese, dapre rapò Koudèkont lan. Rapò a te pale tou de 21 milyon goud pou sipèvizyon. Daprè rapò a, te gen iregilarite nan konstriksyon lise Tomond, Savanèt ak Sèka Kavahal la. Koudèkont te soulinye tou li pa t anmezi pou konkli pwojè yo fini paske pa gen sètifika ki te bay pou konfime pwojè yo fini vre. Se nan sans sa, ni Lise Savanèt, ni Lise Tomond poko janm inogire daprè direktè yo. Nou reprann wout la pou nou rive wè direktè depatmantal la nan Direksyon Depatmantal Edikasyon Sant lan nan vil Ench. Nou t al mande l pèmisyon pou vizite Lise Chalmal Perat la nan Ench. Men, nou pwofite tou poze l kesyon sou fonksyonman, finansman ak pwoblèm lise yo nan depatman Sant lan. Nan ti pale nou te gen avè l la, nou fini pa konprann se òganizasyon entènasyonal k ap bay anpil kout men nan kesyon ledikasyon nan depatman Sant. Direktè depatmantal la te mete aksan sou sa ki fèt yo pandan li minimize anomali yo. Li mete anpil aksan tou sou lidèchip direktè lise yo nan evite grèv epi ede nan bon fonksyònman lise yo. Aprè diskisyon n ak direktè depatmantal la, nou pran direksyon lise Charlemagne Pératte la nan Ench. Nou rive a twazè nan lapremidi. Klas yo te gentan fini, tout pèsonèl administratif la te gentan ale, li te gentan twò ta. Erezman, nou jwenn de elèv ns 3 ki t ap travay nan youn nan sal yo. Yo pale nou de pwoblèm zanmi yo nan lise a konn travèse ki pa diferan ak pwoblèm nou te jwenn nan lise Savanèt la. Menm jan ak Savanèt, konstriksyon Lise Tomond lan te jwenn bon akèy nan popilasyon an. Men, nan anpil sans, yo se kay koule. Yo twonpe solèy, yo pa twonpe lapli. Pa gen kou enfòmatik, pa gen kafeterya, lise a lwen vil la, epi gen yon gwo maglo devan l. Poutan, nan dat ki te 7 oktòb 2011 lan, Leta te siyen yon kontra 60 milyon 463 mil 485 goud ak konpani Secosa pou bati Lise Chalmay Perat la nan Ench. Koudèkont toujou pa ka di si Lise Chalmay Perat la fini paske okenn sètifika pa t bay. Aprè vizit Lise Chalmay Perat la nan Ench, ekip teren Odit Kolektif la ale nan lotèl Maguana pou l dòmi.